Touye militan sila ki se Joseph Denis nan lanwit 20 oktòb 2022 a pou louvri nan vandredi 21 oktòb 2022 a. Kidonk Denis Joseph li menm li rive jwenn lanmò l anba men nèg ak zam ke pèsòn pa rive idantifye e fòk nou di militan sila se yon jenn gason ki te trè aktif nan kad manifestasyon ki toujou genyen nan Petyonvil pou mande Ariel Henry rache manyòk li bay tèren an. E jenn gason sila mwen pral pèmèt nou gade kiyès li ye egzatteman nan kad manifestasyon ki te genyen dènyèman la nan Petyonvil kote yo te bay Magalie Habitant bwa kale. Ebyen jenn gason sa li menm li te di Magalie Habitant pa gen plas li nan manifestasyon sila paske Magalie li menm se youn nan moun ki kontribiye nan kraze peyi a ebyen Magalie Habitant li menm li ta pral pase yon move moman anba men manifestan yo e fòk nou di nan videyo sila nou pat wè jèn gason sa li menm ki se Denis Joseph te leve men sou Magalie Habitant men li menm nou gade e nou pral kite nou avèk imaj la kote jèn gason sa tap mande. pou yo te bay Magalie Habitant bwa kale men nou pat wè li te manyen Magalie Habitant. Ebyen nan peyi Dayiti gen yon bagay si m fon kout wòch dèyè w m pa pran w ebyen m mèt atann w ap veye m pou bon m on kout wòch ou vide m atè. Nan langaj pa nou pou moun ki Ayisyen natif natal, pou moun ki fèt nan peyi Dayiti e ki grandi nan peyi Dayiti, Pafwa lè moun nan fè yon kout lans dèyè w li pa pran w oubyen li pran w li pa met do w atè ou menm ou veye moun sa ou ba l yon kout lans oubyen w lanse moun sa fwa sa lè w lanse l ou tou met do l atè ou pa ba l tan pou l reflechi ou pa ba l tan pou l gentan mete pye l deyò pou l kapab chape poul li. Antouka Magalie Habitant te pase yon move moman anba men manifestan yo nan kad manifestasyon ki te genyen anlè Petyonvil, kote Magalie Habitant ap di bwa kale bwa kale epi nèg yo bay Magalie Habitant yon bon jan bwa kale. Ebyen jenn gason sa li menm li tap pale. M pral kite nou avèk videyo sa pou nou wè kòman misye li menm li tap pale li tap mande pou yo bay Magalie Habitant bwa kale paske Magalie Habitant pa gen plas li nan manifestasyon sila. Nou wè Magalie kite kouri Magalie tonbe Magalie leve yo wòch nan dèyè Magalie Habitant Magalie Habitant pran anpil pataswèl malgre Magalie Habitant te pale l te di konsa pa gen moun ki te manyen menm yon zong ni kidonk e videyo yo la mezanmi nou pral reviv bagay yo ankò kòman yo t ap wonfle Magalie Habitant enben jenn gason sa li menm yo touye jenn gason sa ayè jedi ki te 20 oktòb 2022 a nan Petyonvil ebyen jenn gason sa li menm li rele Deni Jozèf misye pran anpil bal antouka map kite nou avèk videyo sa kote jenn gason sa li menm nan manifestasyon ki te genyen Petyonvil ki te di Magalie Habitant pa gen plas li nan manifestasyon sila. E aprè lè n fin gade videyo sa nou pral e n ap tou bay enfòmasyon sa paske se videyo Magalie Habitant k ap fèmen emisyon an kidonk n ap pale la de konsèy e sekirite nasyon zini an kidonk la yo chita yo reyini la sou dosye Ayiti a la yo vote rezolisyon an la alò tout moun nèt nan konsèy la pa gon moun ki pa vote tout moun nèt vote nan Konsèy Sekirite Nasyonzini jodi a la pou sanksyone oubyen pou pran sanksyon kont tout chèf de gang ki genyen nan peyi Dayiti e pami tout chèf de gang yo, yo site non Jimmy Cherizier alyas Babekyou, li menm se non l sèlman ke yo site nan dosye sanksyon y ap pran kont. kont bandi ak zam nan peyi Dayiti e yo di tou yap sanksyone moun kap bay bandi yo zam ak minisyon kap bay yo lajan e yo di tou moun sa yo yap kòmsi jele kont moun sa yo yap bloke lajan yo yap mete entèdiksyon de depa pou moun sa yo moun sa yo pap ka kite peyi Dayiti e lajan ke moun sa yo genyen labank yap sezi lajan sa yo. Men pou ki rezon se babekyou selman neg yo pale valè neg m konnen kap bay problem nan peyi dayiti neg kanaran yo ap bay problem neg petyonvil neg anlè laboul ap bay problem neg tòsèl 400 mawozo ap bay problem neg bò vilaj neg nan ti bwa neg gran ravin neg tout kote nan peyi sa ap bay problem men se selman babekyou Nèg yo site non l nou pa konn pou ki rezon men antouka ta sanble bagay sa yo nan peyi Dayiti nou pa konprann bagay yo gen yon men ki kache dèyè ensekirite sa nan peyi Dayiti. Antouka map kite nou avèk videyo sa kote Denis Joseph li menm li tap mande pou yo bay Magalie Habitant bwa kale ebyen ayè jedi 20 oktòb 2022 a nan lari Petyonvil jenn gason yo pa rive idantifye bay Denis Joseph plizyè katouch.